Malgre nan moman an la, gen yon pakèt gwo zotobre, gwo pakèt gwo toriyan andedan la repiblik k ap fè tout sa yo konnen, k ap manniganse plan pou enfiltre mouvman Bwa Kale a pou kraze l, ebyen, gen popilasyon nan kèk zòn patikilyèman nan Sodo nou pral palo nan moman an la, ki deside file manchèt yo, ki deside file kouto yo, Bwa Kale a, li p ap kanpe. Nou pral ba ou detay nan yon ti moman. Gwo eskandal pete nan diplomasi ayisyèn nan, kote. Enfòmasyon ki rive jwenn nou bonè maten an e selon sa Emancipation FM rapòte, genyen ansyen DG lapolis lan e aktyèl. Anbasadè ayisyen nan OEA, m ap pale nou de Léon Charles, ki nan mitan yon eskandal kote yo fè konnen Depatman Deta ameriken ta mande prese prese pou Léon Charles kite peyi Etazini. Kisa bagay lan ye tout bon? Eske se nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse lan? Eske Léon Charles enplike nan koripsyon, nan detounman lajan Leta a? Ebyen, ou pral konnen kisa bagay lan ye tout bon. Piske nou pral genyen pou nou fon ti pale avèk Stanley Lucas, Yè se te 22 zyèm mwa asasina Prezidan Jovenel Moïse lan, nou pral pale avèk Stanley Lucas sou dosye, sou skandal koripsyon sa a ki enplike diferan diplomat andedan diplomasi ayisyèn lan e sou diferan lòt dosye ki ap fè aktyalite vu ke nou konnen gouvènman pouvwa Ariel Henry a prepare yo la pou yo fè eleksyon, eleksyon chanpwèl pou yo mete kanpe yon CEP nan lide pou yo lage adelante nan fè eleksyon. Tout enfòmasyon sa yo pral genyen yo, men fòk mwen di nou, nan Latibonit genyen gwo kè kase, apre popilasyon an te remake gen yon elikoptè ki a plizyè repriz, pandan yon semèn yo ka pase 5 fwa, yo ka pase 5 jou e a plizyè repriz, soti Ti Rivyè, pase Lyankou, pou yo pase sou Savyen, kesyon k ap poze, èske se bal ak zam elikoptè sa a pase lage, kisa elikoptè a ap fè nan lokalite an e lòt enfòmasyon genyen ki ap sikile ki fè kwè nimewo 2 bal Savyen an, n ap pale w de non twòp, li ta bwè dlo bouch li. Tout enfòmasyon sa yo ak anpil lòt, ou pral jwenn yo nan videyo an, si w poko abòne m ap envite w abòne la w sou tak 509 tout ayisyen konekte ou nan emisyon. Mon Editorial avèk Yanick, abòne aktive ti klòch notifikasyon e konsa wap rete konekte avèk nou ou pap rate okenn nan videyo nap genyen poun poste yo Bonjour tout moun, bonsoir tou depan de ki lè ou pral gade videyo a. Avan menm nou rantre nan enfòmasyon yo fòk mwen raplew pwojè Fête des mères lan. Pwojè a se kisa l ye? Se pou fen mwa a la a, nan okazyon fèt dèmè lan, dènye dimanch nan mwa me a la, n ap genyen pou nou fete avèk 100 fanm, pou nou onore 100 fanm, 100 manman ki toujou ap brave danje, ki toujou ap pran risk pou fè edikasyon pitit, pou pote pou pote lamanjay nan kay, pou pote kichòy pou timoun yo eksetera. E le peu ke nou ka fè, se ankouraje yo, le peu ke nou ka fè, se montre yo nou panse avèk yo, n ap panse pou yo. Donk, ou menm ki vle sipòte nou nan inisyativ la, ki vle sipòte nou nan pwojè a, pa ezite rele m, ekri m, di Yanick men kòman w vle fè l, men kòman w ap fè li. E deja mèsi avèk chak zanmi ki deside pou yo ede, pou yo sipòte. Se pa kantite ou bay lan ki enpòtan, se jès lan ki konte. Jan yo toujou di l, men anpil, chay pa lou, bay piti pa chich. Se pa bay menm nan ki di. ki chòy. Mezanmi moun yo enfòmasyon yo tèlman anpil men nou konnen gen yon granmoun la map chèche depi yon bon bout tan depi 22 mwa map chèche lepè a m pa janm ka jwenn ni m pa janm ka jwenn ni m pa konn kote l pase si ou ta gen yon ti enfòmasyon sou li pa ezite pataje l avèk mwen sa ka rive ou poko konn de kiyès map pale a men m pral pèmèt ou wè de kiyès map pale a paske Se nou k pou ede m, se nou k pou ede m, mwen menm m pa ka fè anyen malgre anpil moun ap mande m kote l pase, kote mouche a. E m gen entansyon di moun yo al mande pitit gason li men m prefere kite nou gade kiyès m ap pale de li an. Epi si w wè li, si w kwaze mouche a, wa, wa, wa, wa di mwen pou m ka al pran l kote nou wè l la. An nou gade kiyès m ap pale de li an. 1, 2, 3. effectivement. 4. Je suis maître Joseph Messène Jean-Louis, magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de cassation de la République Bon! La a nou wè de kiyès m t ap pale. An verite, nou wè, nou wè jan m ap ri, se paske bagay la komik vrèman. E, sa m di an, se pa manti non. Jij, ki te pi ansyen nan kou de kasasyon wi. Majistra de karyè wi, epi gad kòman granmoun nan fini avèk karyè li wi. Gad kòman granmoun nan fini avèk estati li wi. Ou konprann? Mwen menm, m fè nou. M pataje e video a avèk nou m pataje video a avèk nou paske bagay sa bagay sa yèswa m tonbe sou li li tèlman fè m ri m di non fòk mwen mande mèt André Michel fòk mwen mandre mèt André Michel kot Mecène Jean Louis paske se pa mwen pou moun ap mande kot mèt Mecène Granmoun nan gen 22 mwa yap chechel yo pa wèl li disparèt sou radar lan li disparèt sou rezo a kote mèt mecène mèt andre kote mèt mecène kote mèt mecène se la pou konprann nan mitan tout katchouboumbe nou ye la jounen jodi an kote ke gen estabilite politik peyi an fin kraze kounye a nou tèlman rive lwen avèk peyi an, ou wè se popilasyon an ki lage nan lari ap chèche bay tèt li jistis. Se paske nèg tankou André Michel, moun tankou André Michel avèk alye l yo nan sdp, yo te chita, yo te planifye pou yo mete peyi an kote li ye la, pou yo kraze peyi an, yo itilize. Ou wè mèt Mecène se yon moun yo itilize li ye. M pa konn sa yo te pwomèt granmoun nan, men se yon moun yo itilize. Annou reflechi 5 segond. Imajine yon 5 segond si se Andre Michel ki te Jovenel Moise. Pou Andre Michel ta prezidan, pou Jovenel ta sot kote l soti, pou prezidan an, pou l ta vin di ke li pral mete yon lòt moun, li pral pwoklame moun sa prezidan, pou Andre Michel ta gad Jovenel konsa? Ki Andre Michel? Non Andre Michel gen karaktè sa? Andre Michel tap gentan fè mare ni Mecène, ni Jovenel Moïse, sou pretèks ke yap vin kraze peyi an, yap vin kreye enstabilite, yo bezwen bal koudeta etc. E se la a nou pral konprann ke Prezidan Jovenel Moïse Gen anpil anpil bagay ki pase sou pouvwa l lan, sou administrasyon l lan, li banalize yo, l jwe avèk yo. Li jwe avèk yo paske lè w pran André Michel, yon nèg ki te osi enfliyan sou sèn politik lan nan sa ki gen pou wè avèk opozisyon, ki pran Mèt Mecène Jean Louis, ki ale ki prepare diskou, yo fè videyo kote y ap fè granmoun nan fè ti tato, kote yo pran granmoun nan y ap manipile granmoun nan, epi pa gen okenn dispozisyon ki pran. Pa gen okenn dispozisyon ki pran, kote ke nèg yo y ap òkestre yon koudeta piblikman, vizibleman, tout moun wè l, pa gen okenn dispozisyon ki pran. Ou panse André Michel nan plas Jovenel Moïse li t ap bay Jovenel chans sa? Jamè ogranjamè. E se youn dè rezon n ap konprann ke jounen jodi an sa k ap pase la a, Nèg sdp yo yo pou bokou yo pou bokou wi ok sou administrasyon mateli anpil lajan gagote anpil zam distribiye ensi de swit ensi de swit men jounen jodi an la kiyès ki opouvwa kiyès ki otimon dè zafè e poukisa pa janm ka gen okenn dispozisyon ki pran pou frennen vann san pou fèmen vann san fèmen robinè a Poukisa leta a pa ka fonksyone byen? Poukisa lajan toujou ap detounen, lajan toujou, toujou gen koripsyon andedan leta a? Se pou m montre w ke tout pawòl, tout dilatwa, tout mannigèt ke André Michel avèk alye l yo t ap fè an, se te blòf li te ye. Se te blòf li te ye, nèg yo itilize enfliyans yo genyen pou yo fè lajan, pou yo pran pouvwa. Anyen ankò. Jounen jodi an la a, mezanmi moun yo, si nou bezwen mèt Mesèn, mande mèt Andre Michel pou Mesèn, paske menm mwen menm m ap chèche mèt Mesèn, m pa wè mèt Mesèn. Ok! An nou kontinye. Lòt dosye, e yè dimanch lan gen yon zanmi ki pataje yon tweet avèk mwen kòm kwa e anbasad amerikèn avèk Core Group e y ap fè menas, y ap bay presyon a DG lapolis la Frantz Elbé pou fè retrè e cha blende ki nan zòn Bisantnè a nan paraj Martissant nan rantre Vilaj lan. Mwen menm m ap di nou sa, Pa pran nan entimidasyon, pa pran nan divèsyon, pa pran nan okin fòm de pwopagand. Etazini lakay li, chak eta ap jere sekirite yo, chak eta ap jere afè pa yo nan zòn pa yo. Kanada ap jere afè pa l. Chak peyi ap jere afè pa l. Ou tande Core Group, chak peyi sa yo ki se manb Core Group, y ap jere sekirite lakay pa yo nan fason pa yo. Mouvman Bwa Kale an se yon mouvman popilè, se pèp ki te pran lari. Lè n t ap pran lari, n te mande Kò Gwoup otorizasyon? Nou te mande anbasad amerikèn otorizasyon? Nou te mande Ariel otorizasyon? Non! Se pa paske ke nèg sa yo pa t asime responsabilite yo ki fè pèp la nan lari. Jounen jodi an, kisa nou konstate? Menm Ariel, menm minis jistis lan, Emly Prophète, menm DG lapolis lan, yo pa konprann sa k ap fèt la. Yo pa konprann mouvman Bwa Kale an. Se rete yo rete yo wè l. E yo pa pran chans vrèman pou yo rantre ladan l tout longè, paske yo konnen yo menm pou tèt pa yo, yo pa klin. E m ba nou garanti, ka toujou gen presyon, menas, entimidasyon, whatever sa l ye a. DG Léon Charles te ka toujou di l ap raple, l ap mande polisye rantre nan baz etc. Men, fòk nou wè kòman polisye yo kanpe tou sou Bisantnè a. Fòk nou wè kòman Sniper ak ekip li kanpe. Yo dou, yo pare pou yo goumen, yo pare, yo tèlman fè fiksasyon sou Izo, Yo menm ale lwen, gen enfòmasyon kap sikile ki menm fè w kwè Izo ka pa menm wè e Juin. Hum. Paske, gon motivasyon, gon e, ou konprann, polisye yo motive, popilasyon an motive, fiksasyon an, moun yo fije sou Izo, yo fije sou Vilaj. Kounye a wap tande Core Group, BINUH, etc. ap pale. Sa se e nan e, ou konprann, sa e nan degwenn yo. Sa e nan degwenn yo. Men kesyon sekirite an Ayiti, kesyon kwape bandi, chache bandi, se popilasyon ki te deside. Nou pa mande nèg yo manchèt, nou pa mande nèg yo gazolin, yo pa mande yo alimèt, yo pa mande yo, yo pa mande yo anyen. Yo pa mande yo kawotchou, anyen pou bwa kale. Bon, kisa yo genyen pou yo ap anmèdde pèp la la a? Wi, fòk popilasyon veye enfiltrasyon, fòk yo veye toutè, fòk yo veye moun k ap vin antre nan mouvman an pou chanje destinasyon, pou chanje kou e mouvman an. Men, apa de sa, Apa de sa, wap gade, pa gen okin volonte vreman, si Ariel, Core Group, BINUH yo te vle te gon bagay ki te fèt, yo te vle mouvman an kanpe, yo tap pran tout dispozisyon pou yo chèche bandi yo, trake bandi yo. Lè konsa w tap tande gon pakèt gwo chèf gang, swa ki blese mòtèlman, swa ki yon kote ap reflechi. E de opsyon posib, men antretan yo pa fè anyen, ke yo bay moun tèt yo, ke yo bay popilasyon e tèt li pou moun yo regle afè yo jan yo pito. Jan m te di nou an kòmansman e emisyon an, nan Sodo nan moman an la genyen dispozisyon ki ap pran pa bò kote popilasyon an pou anpeche de seri de bandi ki soti nan Pòtoprens lan, ki soti nan Kanaran, ki soti nan Onavil, pou vin trake yo, pou vin rantre lakay moun, pou vin pran pozisyon, vin monte gwoup gang yo nan zòn nan. Paske nan moman an la, se alèt wouj ye. Se alèt wouj ye, e diferan kominote nan moman an la, moun yo yo file manchèt yo de bò, Yo men, yo gen ti po gazolin yo, yo gen alimèt yo pare, nenpòt sa li ye, depi ou rive nan yon zòn ou pa ka bay eksplikasyon, lapolis entèwoje w, ou pa ka di kote ou soti, ebyen moun yo tou pare pou yo ba ou bwa kale. Men sa ki vrèman nan moman an e ap bay moun panik, se nan Latibonit. Nan departeman Latibonit, e pandan wikenn nan la, gen plizyè zanmi ki pataje enfòmasyon sa a avèk mwen kote ke yo remake genyen yon elikoptè pandan plizyè jou k ap sivole depi ti rivyè Latibonit, pase Lyankou, e pase sou Savyen ap sivole. Gen moun ki menm ale lwen pou fè konnen ke e mèkredi ki sot pase a ki te, si m pa twonpe m, 3 me, lè nèg e Gran Grif yo, lè nèg Savyen yo te al atake e moun Chandèl yo, ekip rezistans Chandèl lan, Se apre elikoptè a ta fin pase epi nèg Gran Grif yo, nèg Savyen yo sòti, yo vin fè, yo vin fè afwontman avèk ekip Rezistans Chandèl la. Eske se minisyon yo pote, eske se bal, eske se zam yo pote pou nèg Savyen yo, eske yo gen relasyon avèk nèg Savyen yo, nou pa konnen. Ce qui est sûr, nou te vle pataje enfòmasyon avèk ou, de manyè aske plis moun okouran e otorite konsène yo yo alète sou dosye an pou yo konnen elikoptè sa a li lage moun Ti Rivyè, li lage moun Lyankou nan enkyetid paske yo pa konnen veritableman nan ki objektif elikoptè a ap sivole Ti Rivyè, Lyankou pou pase e sou Savyen. Sa ekstrèmeman enpòtan. Gen enfòmasyon ki ap sikile kòmkwa e nimewo 2 Savi an gang vlel ta tonbe neg sa ki pote non non trump lan eske se konfime eske se vre gen moun enfomasyon yo telman ale lwen gon zanmi ki fem konnen ke se aprel fin bro malta li te fe kole sanblere til tansyonl ta monte li fin bro malta epil ta mouri se gen ase si neg sa yo mouri si neg sa yo mouri e yo ta mouri konsa Omwen youn de mwens! Youn de mwens! Ha! Youn de mwens! Men èske sa ap chanje grand chose paske nou konnen gang yo, tout gang kounye a yèchize, gen yon nimewo 1, yon nimewo 2, yon nimewo 3, yon nimewo 4, yon nimewo 5. Ou konprann? E se youn de rezon lè y ap pale de Bwa Kale, Bwa Kale sa a, ke l te ti sòlda, ke l te chèf gang, ke l te nèg k ap finanse gang, e mouvman an dwe vize, mouvman an dwe pli laj, mouvman an dwe vize plis moun. Paske se yo tout. ki konplis nan sa n ap viv jounen jodi a andedan peyi a. Sa a fòk ou konnen l e fòk ou pa bliye l. Nan dosye Léon Scholl lan, paske fòk mwen vin sou li, nou pral fè yon ti pale avèk Stanley Lucas, m pataje enfòmasyon an avèk ou, e kote ke Stanley Lucas, Departement d'Etat, e kote ke Léon Scholl, byen antandi, Departement d'Etat ta mande pou yo ta raple l pou l ta tounen andedan peyi a, pou l ta vin pase tan l, ou konprann, èske se nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse an, Eske se nan dosye koripsyon? Pa vreman gen detay ki bay. Men sa w dwe konnen e sa w pa dwe janm bliye, Stanley Léon Charles, ki se ansyen DG Lapolis an, pandan Léon Charles DG Lapolis, yo asasinen yon prezidan. Pa gen okenn peyi nan mond lan kote w te DG yon enstitisyon, ou te DG Lapolis, yo touye yon prezidan pandan w la, epi se pwomosyon pou yo ba ou. Non, pa gen okenn peyi nan mond lan pou Léon Charles jounen jodi a ta ap mache sou moun an libète dou li se anbasadè k ap reprezante Ayiti. Jamè ogan jamè. Léon Charles t ap o kote, swa l ap reflechi, Léon Charles t ap aladispozisyon de lajistis pou lè yon jij enstriksyon bezwen tande l, pou lè yon komisè gouvèneman ta bezwen tande l, li t ap aladispozisyon de lajistis pou lè bezwen de lankèt. Jamè ogan jamè se pa pwomosyon pou Léon Charles ta pran. Se yon wont, e sa kite wont dèyè, pou nou gen yon peyi, yon prezidan mouri, e se youn dè rezon, lè m ap pale de Jovenel Moïse, toujou gen de seri de moun, e menm nan lanmò Jovenel, yo toujou rayi Jovenel, ki ap di, o, pale de Jovenel twòp, e Jovenel te kowonpi, eksetera. M pa janm di Jovenel pa t kowonpi, m pa t janm di Jovenel se yon sen, eksetera. Men sa w dwe konnen, sa w dwe sonje, Son prezidan yo asasine, pandan DG Léon Charles li te an fonksyon, e jounen jodi an menm Léon Charles sa se li kap reprezante Ayiti nan OEA. Kisa, nou manke yon, nou, kisa, nou manke yon neurone? Gon bagay nan tèt nou k pa mache? Oubyen nou pa wè an Ayiti se enpinite kap renye? Nou pa wè an Ayiti tout koupab yo, tout konplis yo, tout konplis yo la, se yo menm kap pilote machin nan? Se yo menm kap pilote avyon an, se yo menm ki gen manèt lan nan men yo. Nou pa konprann, nou pa wè? Eske gon verasite nan twit lan? Eske Léon Charles nan jou kap gen pou vini la yo, lap retounen an Ayiti? Stanley Lucas avèk li, nou pral pwofite pale, el ap ba nou plis detay sou dosye sila. Janm te anonse li, jodi an la nou pral fon ti pale avèk Stanley Lucas sou diferan pwen ki ekstrèmeman enpòtan. Yè fè egzakteman 22 mwa e depi Kolonbyen, Ayisyen, etranje, yon pakèt nèg nan entènasyonal lan mete ansanm pou asasinen Prezidan Jovenel Moïse. 22 mwa aprè, se ki kote ankèt lan ye, ki kote dosye an ye. Malgre nou konnen E nèg yo ap fè tout tantativ, tout magouy, anpil dilatwa ap fèt pou kase fèy kouvri sa sou dosye a, men dosye a pa ka e fini konsa, dosye a pa ka fèmen konsa. Depi nou la, n ap pale sou dosye a, fòk tout enfòmasyon yo kontinye jiskaske limyè fèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse la. Men yon lòt bò tou genyen e. Skandal ki eklate nan diplomasi ayisyèn nan, e nou konnen pandan yon bon bout tan Stanley Lucas li te konseye prezidan Jovenel Moïse, nou pral gade ansanm e kisa baay sa ye nan diplomasi ayisyèn nan, poukisa e ayisyen, anpil dirijan ayisyen toujou gen yon ti mani dwèt long, yo toujou enplike nan grav skandal de koripsyon. E bonjou Stanley, kòman w ye, byenvini nan emisyon an. Mwen salye w Yanick, nou salye tout ekip la ansanm a oditè yo. Stanley, e nap kite dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse an e pou dezyèm pwen an paske sa a nou gen anpil pawòl pou n pale sou dosye prezidan an. E nan moman an la a gon skandal ki eklate nan diplomasi ayisyèn nan kote ke genyen ansyen premye minis e egalman minis afè etranjè Claude Joseph ki enplike, genyen non e ansyen minis afe etranjè egalman anbasadè Haiti e nan Washington Edmond Beauchute ki ap site tou, se plizyè milyon de dola ameriken ki volatilize, ki disparèt, lajan ki te ka itil peyi an, ki te ka e itil pou amenaje e plizyè lòt espas, ou konprann, ki te ka ede nan kesyon diplomasi ayisyèn nan, men lajan sa yo, yo disparèt pa gen moun ki konnen ki sa lajan yo regle. E nou sonje e nan sa ki gen pou wè avèk moun sa yo, E ke se swa Edmond Beauchute, ke se swa Claude Joseph, fason yo te nome nan diplomasi ayisyèn nan, yo pa pase devan Parlement, on pakèt, on pakèt enfòmasyon. Men jounen jodi an, Stanley Lucas, eskandal sa a ki eklate nan diplomasi an, ki sa l, ki sa l di ou? Ki ide ou fè de li? Bon, e, lè Prezidan Jovenel Moïse prete sèman an, le 7 fevriye 2017, li vin jwenn de pwoblèm sistemik e anndan diplomasi ayisyèn nan e pa egzanp e prè de 70 pou san pèsonèl kap travay nan diplomasi a e pat gen kalifikasyon pou okipe pòs sa yo e li te eseye fè refòm yo ke l te kòmanse dayè avèk nominasyon de jèn ki se efektivman sa yo etidye yo gen diplòm pou sa pou yo ka travay nan sa e refòm sa yo te kòmanse lòt pwoblèm sistemik ke yo te jwenn pa egzanp e sa te mande yon lwa paleman an pou chanje l e pa egzanp tout paspò ayisyen ki a letranje son grenn kote li fèt se. E kèlkeswa kote w ye a, konsila kote w ye a, li voye papye ou bay yo nan nan anbasad Dayiti a Washington pou yo fè paspò. Pwoblèm ki genyen o nivo administratif e sistemik, seksyon ki fè paspò nan nan anbasad la depann di ministè de lenteryè. Alòske anbasad la li menm li depann di ministè dè zafè etranjè. Anbasadè a li menm li pa gen otorite sou seksyon imigrasyon ki depann de ministè de lenteryè ki nan anbasad la. E pwoblèm sistemik sa a vin kreye yon lòt pwoblèm administratif, sa vle di ke lè yon moun peye yon paspò, li ta dwe nòmalman ale sou yon kont de leta ayisyen nan peyi Dayiti, li ale pito sou yon kont de lanbasad Dayiti a Washington. E menm anbasadè a li pa gen otorite si w vle sou kont sa a dirèkteman, se le ministère des finances. Donk, Stanley ban m fè yon ti kanpo la. Lè w di l pa gen otorite sa vle di l pa ka pase lòd? Sa vle di kòb sa a an jeneral ke yo kolekte nan paspò a se pwopriyete di ministè dè finans se lajan de taks kolekte ke li ye son sèl ministè ki genyen otorite fè alokasyon taks kolekte se le ministè dè finans donk son pwoblèm ke non sèlman ke egziste depi lontan men ke nou pral konfwonte dan le fiti se kijan pou garanti ke lè yon moun peye yon paspò lal sou kont leta ayisyen direkteman an ayiti E mekanis sa a pa egziste jounen jodi a. Kanta pou skandal la, mwen konnen ke e e 2 ansyen minis dè zafè etranjè sa a yo, depi lè prezidan e e Jovenel te la, yo te gen pwoblèm antre yo. Sa vle di ke e se lè m di w sa a, youn youn pa t vle wè lòt. Pwoblèm pèsonèl yo. E a yon sèten moman, m te eseye kreye yon pon pou wè si yo te ka dyaloge. Nèg yo dyaloge pou yon semèn epi yo gen kont antre yo. Donk mwen menm, m ap di w franchman, e de ansyen minis sa yo se youn, youn rayi lòt jiskozo. Donk koulye a, pou afè eskandal la ke yo pale de li a, mwen menm, m ap tann rapò Inite de lit kont la koripsyon an, yo gen kapasite pou yo di egzakteman ki sa k pase, ki jan l pase. Donk apati de rapò a, mwen menm mwen pral pwononse mwen. Wè. Men pase men pou le moman gen anpil espekilasyon m wè k ap fèt sou entènèt lan e e mwen m pito tann rapò inite de lit kont lakoripsyon an k ap bay an detay e si gen bagay kiyès, kiyès ki fè l, kijan l fèt eksetera. Men e ministè afè etranjè s on s on ministè ki gen dè pwoblèm sistemik pwofon e lwa òganik lan dwe chanje e men malerezman palemantè yo nan nan nan e lejislati de la karann katriyèm a la senkantyèm lejislati pa gen pèsonn seryezman ki panche sou kijan rezoud pwoblèm sa a men yon bagay ki sèten se ke e goumen ki te gen ant 2 minis yo sou radyo Scoop semèn pase a li fè Ayiti soti lèd an fonksyon de e atik ke jounal Miami Herald ekri. Donk lè jounal la ekri yon atik konsa sou 2 ansyen minis afè etranjè nou, se tout ayisyen ki sot lèd ladan. E Repiblik Dominikèn ekri atik tou wi sou dosye a. Wè bon, Dominiken yo yo menm fò pa bliye ke gon minorite 2 pou san rasis Sendomeng nan klas politik lan, se tout lajounen yap cheche bagay pou fè ayisyen sot lèd. Donk nou menm nou dwe atann nou a sa paske minorite sa a li gon sosyete sekrèt ke l ke l genyen lakay li ki rele Sociedad de la Guardia Nocturna e gen nèg politik nèg nan près la ki ladan l objektif yo se detwi moun peyi Dayiti donk depi yo jwenn yon bay sou nou yo p ap rate nou. Ya paske la yo tou profite tape ansyen premye minis. Oh yap profite, yap profite. Men, sanble gon bagay ki enpòtan, gon ti kesyon ki enpòtan fòk m poze w li. Si, nan yon premye tan, lè pou, lè pou paspò a fèt, se ministè enteryè ki kontwole sa, men lajan an ale sou kont e anbasad Ayiti nan Washington nan. Nan, si n ap swiv, si n ap swiv e dewoulman etap yo, si lajan ap blanchi, si lajan ap detounen, donk lajan sa a, swa li detounen pandan ke moun ki pral fè paspò a e resevwa lajan an, yo pa, yo pa fè depo sou lajan an, oubyen lajan an detounen lè l rive sou kont anbasad lan. Ki, ou menm prensipalman, Ki kote w wè, nan ki bout ou wè si ta gon lajan reyèlman ki ta detoune nan kad. Bon, pou mwen menm, pou pwoblèm nan, li son pwoblèm sistemik ki egziste depi nan nivo konsila kote moun nan al mande paspò. Gen de konsil, san ke leta, ministè finans, DGI pa deside sa, gen de konsil nan yon seri de peyi ki deside ogmante yon seri de frè ki pa otorize. se yon grenn kote nan leta a ki otorize ogmante frè yo, se le ministè dè finans an fonksyon de konsiltasyon ke l fè avèk DGI. Donk la, mph. Gen de konsila kote moun nan al fè paspò a, konsil lan pou kont li deside ogmante frè a, gen de lè ministè a pa menm okouran. Bagay sa yo pa ka fèt. Donk gen yon pwoblèm sistemik nan kesyon sa a, se ki jan pou ranje l. Dezyèm pwoblèm sistemik ki genyen an, e m kwè ke prezidan Jovenel te revoke youn ou de konsil konsa, kote konsil lan, moun nan al pran paspò li, li peye, epi konsil lan kenbe kòb lan, li pa janm voye fè paspò a. Donk te gen 2 sitiyasyon konsa kote yo te otomatikman revoke moun yo. Koulye a, o nivo administratif nan anbasad la, lè yo voye paspò yo, kòman sa jere m pa konnen. Donk m bay administratif sa yo m pa rantre ladan yo. Donk la, si n ap swiv, diplomasi ayisyèn nan se yon veritab mache a tou lè nivo e gen yon pwen de vant Lè w ap fè paspò nèg ap brase, lè w vin pran paspò nèg ap brase, nan anbasad lajan mete nèg ap brase donk a tou lè kou se leta ayisyen se nou k ap pèdi lajan. Sistemi ki egziste se pa sèlman nan ministè afè etranjè nan plizyè ministè mwen gen de refleksyon avanse ke m te fè sou kesyon sa yo lè prezidan an te la Gen plizyè ministè ki gen pwoblèm, se menm jan avèk afè sosyal, sa k ap pase depi lontan nan kès dasistans sosyal, nan ona, nan OFATMA. Chak ministè genyen, si w vle, de pwoblèm sistemik ki fasilite koripsyon ladan yo. Sa vle di ke sa w wè nan afè etranjè a, Nou ta sanse gen apeprè 20 milya a 32 milya de rezèv de kòb, de goud, nan lajan de retrèt dè travayè dè lona. Eske lona gen 32 milya jodi a? Eske e pa 4 milya sèlman? Pou ki sa l genyen l? Konbyen moun k antre k al pran 100 milyon, 200 milyon, alòske yo pa t gen otorizasyon pou pran kòb sa yo? Se menm bagay nan BMPAD la. Sa vle di ke Dimitri Vorb antre, li pran 197 milyon dola ameriken gaz nan BMPAT, epi li gen yon lòt 132 milyon dola ameriken l al pran yon lòt kote. Epi pèsonn pa ka manyen li. Nèg y ap pran kòb nan brh e nan bnc menm jan. Donk anndan Leta a gen yon pwoblèm sistemik sou kesyon sa a yo pou nou rezoud yo. Si nou pa rezoud yo, pita pi tris. E nou pral fini avèk e chapit diplomasi an wi. Men Stanley, kòman ètil posib ke e selon dènye rapò ke Departement d'Etat Ameriken ta mete deyò la ki konsène skandal sa, e se 5 an yon moun ta dwe pase nan diplomasi an pou pi piti. Kòman sa se fè ke genyen moun E wap tande ki la depi 10 ans, gen moun ki la depi depase 10 ans, moun sa yo gen menm ladan yo ki rive pran nasyonalite peyi yo akredite an. Sou prezidan Depatman deta Depatman deta pa voye okenn rapò, si gon moun ki di depatman deta voye yon rapò se manti, son lèt ke yo voye bay leta ayisyen. E yo di Leta Ayisyen gade eleman sa yo. E youn nan eleman konkou soti a ke yo mande Leta Ayisyen gade, e gon seri de moun ki 22 zan, 25 an nan menm pòs lan. E reyalite sa a li di a enfliyans ansyen palemantè yo. Pa egzanp, gon ansyen senatè ki te prezidan komisyon dèzafè etranjè, prè de mwatye pèsonèl nan diplomasi a e li k mete yo. e dapre sa konn di moun sa yo konn voye mwatye salè tounen ba li wè alò imajine w li gen mwatye nan moun nan diplomasi a epi chak diplomat ke l mete l ba l mwatye salè poutèt sa e jounen jodi a fò w pa bliye ke diplomasi a nou gen apeprè 52 misyon a letranje nan 52 misyon ke nou genyen an pèsonèl ke nou ta dwe genyen an prèske le doub de sa li ye a. E an menm tan tou, jwenn moun de kalite pou mete nan diplomasi a, se pa yon bagay ki fasil. Sa vle di, lè w ap pran yon moun ki gen yon diplòm inivèsitè an syans politik, an diplomasi, an relasyon entènasyonal, gen yon minimòm pou ba li antanke salè pou l ka viv byen a li menm, a fanmi li, elatriye. Diplomasi peyi Dayiti, non sèlman yo pa peye, men diplomat la konn pase 6 mwa aletranje, ministè a pa peye l. Fò moun nan peye lwaye, fò l voye timoun lekòl, fò l mete manje sou tab. Donk gen yon pwoblèm sistemik ki egziste anndan ministè afè etranjè e gen yon mafya nan ministè a ki egziste depi apeprè 25, 30 an, depi nan zòn 91, 92 yo. E toutotan ou pa eklate mafya sa a, ou p ap ka ranje pwoblèm ki gen nan ministè a, paske gen de moun pwisan ladan yo. E maten an la Stanley mwen resevwa e yon enfòmasyon e ki fè kwè ke um, yo mande leta ayisyen prese prese pou raple Léon Charles pou l kite OEA pou l rantre an Ayiti. Mwen ba ou kouran de sa. Sa e moun k ap fè spekilasyon. Yo di gen apeprè 41 diplomat ki nan Ozetazini nou gen 6 konsila, 2 2 misyon, la misyon o Nasyonzini e la misyon a l'OEA epi nou gen yon anbasad. Donk nou gen yon o total de 9 misyon. Nan 9 misyon sa yo, gen 41 moun ki gen pli de 20 tan an pòs, pli de 15 zan an pòs, yo mande pou yo fè wotasyon moun sa yo. Paske selon la diplomasi, ou gen dwa fè 2 ou 3 wotasyon de 3 zan 2 rotasyon de 3 zan men apre sa fòk yo chanje w menm si w tounen petèt 3 zan apre moun sa yo yo gen ant 15 e 25 an 30 an plas. Ok. Donk e la a m panse moun yo plizoumwen klè nan dosye skandal ki enplike diferan. Youn nan bagay m gade sou rezo yo gen anpil spekilasyon k ap fèt ki pa chita sou la reyalite. Pa gen okenn rapò ameriken yo voye ban nou, s on lèt ke yo voye ban nou. Ok. Donk la a moun yo, moun yo klè. E, Stanley, yè fè egzakteman e 22 mwa depi yo asasinen Prezidan Jovenel Moïse. E, pa bò kote pa ou, kote dosye a ye? Kòman ou wè dosye a ap avanse la a? E, m gen de dokiman ke m ekri sou sa, anvan m reponn ou, ke m ta renmen jèn k ap fè rechèch sou kesyon sa a, sou krim transnasyonal sa a, sur l'assassinat du Président Jovenel Moïse perpétré le 7 juillet 2021. Dezyèm atik lan li rele La justice en Haïti, les oligarques, les politiciens corrompus et la communauté internationale. La justice en Haïti, les oligarques, les politiciens corrompus et la communauté internationale. Tou de atik sa yo, ou kab jwenn yo sou www.tripotayelakay.com. Donk pou reponn dirèkteman. a kesyon pò la. E sa fè 22 mwa efektivman ke asasen yo touye 58 tièm prezidan peyi a Jovenel Moise. Donk lè yo fin touye li, asasen yo te gen pou yo antre nan palè nasyonal pran pouvwa a apre koudeta sanglan an. Pi gwo sezisman yo pran le 7 jiyè 2021, se pèp la k soti nan lari ki mare sòlda kolonbi ki touye prezidan lakay nou. Menm kote a, asasen ki touye prezidan yo te oblije al nan mawon, yo pa t ka pran pouvwa a. Se sa k pèmèt ke malgre blokaj yo t ap eseye fè, konsta jij de pè a fèt kay prezidan an, e ankèt dcpj a vin fèt. Ankèt komisè Bed-Ford Claude ki vin montre kòman premye minis Ariel Henry enplike nan touye prezidan an. Jij denstriksyon Garry Orélien akoz don odyo New York Times vin pibliye montre klèman ke jij lan jwenn ke Ariel enplike nan touye prezidan an nan ankèt li men nan odyo a li di ke li pat ka arete Ariel paske ni lavi l ni lavi fanmi ni menase. Gen lòt eleman tou tankou konvèsasyon telefonik ki disponib sou YouTube ant kòmandan palè a e enspektris jeneral lapolis Marie Louise Gauthier, kote Marie Louise Gauthier di kòmandan palè a nan konvèsasyon telefonik lan li resevwa lòd Depateman Deta pou l al touye prezidan an. Kòmandan palè a reponn, Yo kontakte m tou, m okouran. Jiska prezan FBI poko arete pèsonn Depatman Deta ki enplike nan touye prezidan an. Gen twit John Joël Joseph la pandan 22 mwa a ki pèmèt nou vin wè klè tou twit li te fè 6 fevriye 2021 an ki toujou sou kont Twitter li kote li di l resevwa lòd Depateman Deta pou l vin touye prezidan an. Odyo Félix Badio Joseph te vin lage kote l menase Ariel Henry li di l pa ka fin pran responsabilite sa yo pou tou li e ke jounen jodi a pou y ap sakrifye l pou kont li, Ariel mèt pran avoka l montre klèman ke Ariel enplike nan touye prezidan an. E ou vin genyen e an plis de sa deklarasyon Vitelhomme Innocent yo ki eksplike ou kòman l te an kowòdinasyon avèk premye minis lan anvan l te premye minis e aprè l touye premye minis sou afè touye prezidan an nan reyinyon yo te konn fè nan El Rancho nan Caribbean Center e kay depite Dèlma 75 lan. Donk eleman sa a yo vin montre klèman kiyès ki touye prezidan an andedan peyi a. Donk lè le 9 jiyè lajistis voye manda pou Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Jerry Tardieu elatriye pou enplikasyon yo nan touye prezidan an, kisa asasen yo. kouri fè, oligak yo avèk Ariel e politisyen ki touye prezidan an, yo mete avoka pèsonèl Ariel Henry a, Berto Dorcé, e e yo mete Berto Dorcé tou ki se avoka Sogener, konpayen Dimitri Vorbe lan, minis de la jistis. Donk depi lè sa a, pou nèg yo bloke la jistis, yo pral nonmen ilegalman 6 moun nan CSPJ, y ap mete ilegalman 8 moun nan kou de kasasyon, jij ki te sou dosye prezidan Jovenel lan, Chavanne Etienne ki te oblije depòte tèt li, yo pral mete l dwayen tribinal premye enstans e menm jij ki sou dosye a, Walter Eusèbe Voltaire, son nèg ki sòti nan inite e Paul Denis ki te nonmen l. Donk se enfrastrikti sa a ke yo mete onivo enstitisyonèl pou sabote e bloke e ankèt sou asasina prezidan an. Malgre blokaj yo, a 80 pousan nou konn kiyès ki touye prezidan an, oligak yo, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Reginald Boulos, e gendwa gen lòt oligak, paske depi asasina Eric Jean Baptiste la, non Edouard Baussan ap site kòm moun ke l posib ki enplike nan touye prezidan an. Gen lòt oligak anplis de Samy Handal elatriye, pwobableman. Nou poko konn non yo. Politisyen ki touye prezidan an se nèg inite yo, Ariel Henry, John Joel Joseph, Felix Badio Joseph. Tèt phtk, Michel Martelly a bo frè l ki Cochin Remy enplike nan touye prezidan an. Gen 2 jij nan kou de kasasyon k enplike nan touye prezidan an Yvikel Dabrésil e Wendelle Coq. Gen rezo doktè Sanon an, Kato, Samy Andal elatriye. Gen Rodolphe Jaar ki te konn jwe pokè a Dimitri nan Mòn Kalvè a. Dimitri Vorbe, e genyen polisye ki enfiltre nan USP, USGPN, 4 Tim nan Palè Nasyonal, e polisye ki enfiltre nan kòmandman lapolis lan, e Marie Louise Gauthier, e kòmandan an chèf la ki gen kesyon pou l reponn tou, e Léon Charles. Donk, e la jistis te konvokel pou lal reponn kesyon deja donk sa se an ayiti nèg yo mete yon blokaj enstitisyonèl pou pa rive mare kou asasen yo e misyon ke yo bay jij waltè vwe sè vòltè se mare ti piti katè yo men tout gwo zotobre oligak ak politisyen ki touye prezidan pwotejel nou vin dekouvri sa nan konvèsasyon ke waltè wesè vòltè te genyen avèk Wendy Phel kote l t ap eseye oryante ankèt lan e montre kiyès ke l vle sakrifye. Depi lè sa a nou dekouvri e politik ke l ap fè. Epi Ozetazini s on lòt dinamik. Nèg yo te gen yon pwosè maskarad ki te dwe kòmanse jou demen 8 me a, nèg yo oblije ranvwaye l pou ane pwochèn. Paske an fonksyon de konvèsasyon telefonik ant Marie Louise Gauthier, enspektris jeneral la e kòmandan palè a, ki di ke l resevwa lòt Depateman Deta, lòt la reponn ke wi yo kontakte l tou. FBI poko arete pèsonn Depatman Deta ki enplike nan touye prezidan an. A e nimewo 1. Nimewo 2, e Yvick e Arcangel Pretel, k ap travay pou FBI, ki enplike nan touye prezidan an, paske l t ap travay pou FBI depi 2015 Nouyòk. E misye e paka pou kont li kòm nèg FBI ki enplike nan touye prezidan an. Ki kontak li genyen nan FBI ki ba l fe vè pou l al touye prezidan an? FBI poko arete moun sa yo. Eske FBI ka alafwa jij e pati nan ankete e sou asasina prezidan an? Toujou nan kesyon sa a, Veintemilla, avoka Veintemilla a avèk avoka Intriago di si yo pa t jwenn fe vè e moun anndan gouvènman ameriken yo pa t ap antre nan touye prezidan an. Gon ankèt New York Times ki konfime sa. Jiska prezan, yo poko arete pèsonn e jan nou wè krim nan vin fèt, lè w pran deklarasyon anbasadris ameriken an, ansyen anbasadris lan, Palmela White, ki te deklare devan Kongrè ameriken an le 12 mas 2015. 21 4 mwa avan yo touye prezidan an fòk yo mete l de kote pratikman fòk yo elimine l li gentan gen non premye minis pou ranplase prezidan an yo paka bay li la a devan tout moun FBI poko janm arete l donk se yon pwoblèm ke l ye Stanley Dosye asasina prezidan an li vin parèt konplèks e pa rapò avèk tout demach sa yo ki genyen pa bò kote Etazini FBI pou kase fèy kouvri sa moun ki ta swadizan enplike o nivo di Departement d'Etat Ameriken. Eske jistis Prezidan Jovenel Moïse la, jan nap gade l la a, se pa ta on jistis ekspeditiv kote ke nan menm kad mouvman Bwa Kale a, pèp la kòmanse deside yo menm chèche kriminèl yo epi jije yo, kòdane yo, yo menm pou sa k te rive a? Bon, e, nan kad sa a, ann fin gade sa k pase Ozetazini an, kote nèg yo ta pral kòmanse on maskarad demen. Epi nèg yo oblije ranvwayel pou ane pwochèn paske maskarad la pap ka pase nan figi nou antanke ayisyen nou pap pranl nan men yo e fò pa bliye tou ke anplis d'anbasadris amerikèn nan non odisyon ke congressman Christo Hart fè le 9 mas 2023 nan kongrè ameriken an. M pa konn si se espre l fè oubyen son enfòmasyon li kite chape nan bouch li. Li di sa ta yon bagay ilegal pou Lèzetazini al touye yon prezidan aletranje. Li ta yon bagay ilegal pou Lèzetazini peye 3 milyon 200 mil dola pou al touye yon prezidan aletranje. Li ta yon bagay ilegal pou Lèzetazini sèvi a yon gwoup mèsenè pou al touye yon prezidan aletranje. Epi misye fini pou l di, Egzakteman se sa FBI fè. Se kòm si misye ta di ke FBI enplike nan touye prezidan an. Eske se espre l fè, li lage enfòmasyon an konsa oubyen se bouch li ki chape? Men yon bagay ki klè ke sa ke tiye prezidan lakay nou, se sa yo rele Deep State la Ozetazini, an fonksyon enfòmasyon ki sòti yo ke nou genyen yo jodi a. Deep State la vle di ke se yon seri de moun ki gen pozisyon nan FBI, nan Depatman Deta e nan DEA ki touye prezidan an, men y al fè l san prezidan ameriken an avèk sekretè deta ameriken an pa okouran. Donk jounen jodi a, fò nou jwenn ki gwo moun sa a Ozetazini ki gen pouvwa politik ki pa nan leta ameriken an ki enplike nan touye prezidan lakay nou. Fòk nou jwenn li. E pa rapò avèk sitiyasyon sa a, kounye a an Ayiti nou wè kòman dosye a ap trennen, Ozetazini nou wè ki manèv, ki dilatwa. Ayiti se oligak yo avèk politisyen ke yo mete nan tèt leta Ariel Henry ki enplike nan touye prezidan an, yo menm son blokaj enstitisyonèl ke y ap fè. Sa pa gen trennen ladan l menm. Dizon dosye a bloke. Pa rapò avèk sitiyasyon an, men moun yo, Ayisyen swaf Yo swaf jistis pou prezidan yo ki asasinen, ki mouri. Donk, nan moman an la, nou konnen gon mouvan bwa kale. Dènyè fwa ou te entèveni e avè m nan emisyon, m pa t gen tan poze w kesyon. Kounye a, sa k, sa k ap pase la a? Sa k ap pase atè a la a parapò avèk dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, kote ke an Ayiti, nèg yo yo deside bloke tout bagay, dosye p ap mache, eksetera. Eske popilasyon ayisyèn, eske nou ka espere yon jistis vrèman kote ke yon jistis se konvansyonèl oubyen se pèp ayisyen an ki pou deside pran desten yo an men epi pou deside bay prezidan yo jistis? Kòman ou, m konnen sa ka rive ke ou pa osi dirèk pou di wi popilasyon an bay Jovenel jistis men kòman ou wè bagay lan? M toujou bay ak bò bay yo klè, m depi 6 mwa alavans m te di w nou ta pral nan bwa kale. Ou sonje m te di w sa? Yeah. Ekzakteman. Paske ban m bon bagay. Menm jan rezon ki fè Bwa Kale a kreye, pou sa Bwa Kale a kreye. E gon dokiman ke m ekri sou sa, jèn yo gen dwa cheche l, li rele, e sou entènèt lan, sou Google oubyen sou Yahoo ka al cheche l, li rele Les origines du mouvement haïtien Bwa Kale par Stanley Lucas, cheche l pou wè. Les origines du mouvement haïtien Bwa Kale par Stanley Lucas. Pou ki sa Bwa Kale a kreye? E pou 3 rezon. Bwa Kale a kreye paske pèp la sibi pandan 5 an atwosite, krim, e pèp la sibi kadejak, kidnaping, vyolans, vòl gang yo pandan 5 an. Sa e premye rezon an. Dezyèm rezon ki fè Bwa Kale a rive kreye, se paske pèp la gade lè lapolis arete yon gang, Gen de fwa lapolis la arete menm gang nan plizyè fwa nan yon mwa, jij lan touche plizyè fwa l lage gang nan. Epi gang nan al fè krim ankò. Twazyèm rezon ki fè pèp la ap fè bwa kale a e paske lè l gade, li wè premye minis lan nan touye prezidan l nan gang, minis de lenteryè nan gang, minis de la jistis nan trafik zame nan gang, ministre, sekretè deta, sekretè jeneral palè nasyonal nan gang. Donk lè pèp la gade l wè leta nan gang pa gen pèsonn k apral pwoteje l se pou sa pèp la kale bwa kale, fè bwa kale a. Se menm jan nan jistis pou prezidan Jovenel Moïse lan. Sa asasen yo ki nan tèt leta a ki pa vle lajistis avanse pou mare moun ki touye prezidan an. E pèp la pa ka al nan lave men siye atè. Sa sa vle di? Si ou menm kòm pèp ou al nan eleksyon 2 fwa, ou chwazi yon prezidan. Epi nèg yo touye prezidan an konsa. Epi asasen ap mache nan figi nou konsa. Si nou pa mare asasen ki touye prezidan an, pèp la pa menm bezwen al vote nan pwochen eleksyon. Sa vle di ke si pwochen prezidan, senkantnevyèm prezidan ki sòti nan eleksyon an, deside l pral travay pou pèp la menm jan ak Jovenel, nèg yo pral tiye l menm jan. Donk jounen jodi a, nou pa gen okenn lòt opsyon, menm jan gen yon bwa kale pou gang yo, gen lè pèp la pral oblije kreye yon bwa kale pou asasen k touye prezidan an. Kriminèl yo. Se sa. Ou favorab avèk mouvman bwa kale a? Ou dakò mouvman an? Depi nou izole danje yo, M pa gen pwoblèm ke Bwa Kale a tounen yon opòtinite ke n ogmante de 500 pou san. Ban m eksplike sa m vle di a. Nan Bwa Kale a gen 3 ou 4 danje pou nou izole. Premye danje a, Dominiken k ap vin enfiltre l avèk oligak yo pou al atake yon konsila, yon anbasad epi fè okipasyon militè oubyen pale nou mal atravè lemonn. Fò nou veye sa antanke pèp. Depi yon moun vle fè yon bagay konsa mare. Se travay dominiken a oligak ke yap fè. Dezyèm danje kel genyen an nou tout konnen fòk Ariel ale men li pa ka ale pa kòmsi malandren k vle fè koudeta. Sa vle di nou konnen ke madan Maniga vle fè yon koudeta avèk HCT pou ranplase Ariel. Nou konnen Fritjean avèk Montana vle fè yon koudeta pou mete Montana epi Aristide bezwen fè koudeta sa li piblik poul pran pouvwa. 3 koudeta sa yo pa p bon, nou pa dwe kite moun enfiltre Bwa Kale pou l vin fè koudeta. E twazyèm danje ki nan Bwa Kale a, se ke yo rele sa règleman de kont ou domaj kolatewo. Ou gen dwa gen kont yon moun nan lari a epi w di bandi, bandi, gang, gang, gang epi w fè touye l. E pou sa fò w verifye bon jan enfòmasyon si w vle fè travay Bwa Kale a. Koulye a, si w ka izole danje sa yo, Bwa Kale a dwe opere 500 pou 100 plis ke jan l ap opere a. Poukisa m di 500 pou san plis? Jiska prezan depi Bwa Kale a kòmanse, se ti makak yo, se ti lapli yo, se ti izo yo ka tè a ki rete a. Pou Bwa Kale a reyisi, fò Bwa Kale a manyen tout etaj ensekirite a. Premye etaj la, pandan m ap pale avèk ou la, se vre gen gang yo. Se li ke Bwa Kale ap manyen koulye a depi 26 avril nan Kanapevè. Jounen jodi a, fò Bwa Kale a monte nan dezyèm etaj la. Nan dezyèm etaj ensekirite a, ou gen ofisyèl ki nan gouvènman an, ou gen lidè politik yo, ou gen jij, ou gen pastè ki gen nan legliz, ou gen ansyen palmantè, ou gen twa jounalis a, detwa dwazimen. k ap pwoteje e ki nan gang. Twazyèm etaj e Bwa Kale a dwe manyen ensekirite a. E ka ensekirite a e twa etaj. Nan twazyèm etaj la, pou gen oligak Petyonvil ki nan gang yo, Boulos, Bob, Bosan e latriye. Men ou gen twa ansyen prezidan tou ki nan gang, Mateli, Privè avèk Aristid. Fò Bwa Kale a manyen tou lè twa etaj yo. Jiskaprezan e nan premye etaj la l kanpe. E yo, jiskaprezan vrèman yo rete nan premye etaj la. E dapre ou menm, kòman moun yo ta dwe ajanse mouvman Bwa Kale a la pou l kenbe e pou l ta, e pou mouvman an ta rive bay rezilta ke nou eskonte yo? E premye bagay la, Ant koulya e fen mwad desanm nan, fò pèp la gon ajanda doperasyon. E nan kad ajanda doperasyon sa a, ou gen dat ke w pral chwazi. Pa egzanp 18 me a gen dwe yon dat kote Bwa Kale a pral nan lari a toupatou ap cheche gang. E ou gen dwa chwazi plizyè dat, e 2 dat pa mwa kote pèp la deside. Pa egzanp, nan mwad me a gen 2 dat, 18 me avèk yon petèt 30 me. Nan mwad Juin an, ou chwazi 2 dat, Juillet, Août, e avèk objektif lan, mwa Desanm, nou dwe fin netwaye tou lè 3 etaj Bwa Kale a pou ke premye Janvye 2024 nou pa gen gang nan peyi a ankò. A premye bagay la, donk fòk ou òganize Bwa Kale a katye pa katye. Donk fòl gon strikti òganizasyonèl ladan l. Mennan yn fwa ke w gen strikti òganizasyonèl sa a san pa bezwen gen lidè, nou gen dwa di Pwochen frap Bwa Kale a e 18 me ke l pral ye. E nou mande a lapolis akonpaye nou nan Vilaj de Dye. Apre sa, pwochen dat la, nou mande lapolis akonpaye nou nan Kanaan. Oubyen nan Dèlma 2, kote k gen G9. Chak kote k gen gang yo, chwazi yon dat pou yo. E ou pra la ad la polis. Pandan ke wap fè operasyon sa yo nan dat byen detèmine sa yo, ou di tout bwa kale nan pwovens yo, menm jan yo te fè l nan Grandans lan, veye nèg kap eseye sove nan bato ou byen nan kamyon. E ou mete dè bagay de kontwòl pou asire w pa gen gang kap deplase a zam, a bal pou al lòt kote. E fò w pa bliye ke nèg yo gen yon nouvo strateji koulye a, yo sèvi a granmoun avèk fanm pou pote zam e pou pote bal nan yon seri de zòn ba yo. Donk jounen jodi a, si w mete estrikti sa a an plas, òganize, epi de fwa pa mwa, epi ou gen dwa fè de bagay sipriz tou, enben, anvan ane a fini, w ap demonte tout gang yo a Bwa Kale a. Men Bwa Kale a dwe ogmante de 500 pousan, li pa ka rete nan premye etaj la, fò l monte nan dezyèm e nan twazyèm etaj kay ensekirite a. Paske si pat genyen gwo makak pa tap gen ti makak la boul. Ah wi sa se vre sa se vre m renmen sa si pat gen gwo bandi pa tap gen ti bandi sa yo e sanble sanble gon dosye kap fè deba la sou rezo an paske gen kèk jounalis ki pran pozisyon ki fè konnen ke nan moman an la puiske genyen de gang rivo nèg ki nan pwoblèm avèk nèg tankou G9 G pèp tankou si lapolis pral mennen operasyon Non baz gang li ta sipoze itilize jounalis wi m tou k ap fè deba sou sa ki lapolis ta sipoze oubyen lapolis ta dwe itilize lòt gwoup gang rival lan pou al pote boure ou menm ki pozisyon w nan lòbèy sa a. Nèg k ap eseye fè diferans ant gang pa gen okenn diferans. Tout gang se gang, tout gang nan tiye moun, tout gang nan kadejak, tout gang nan fè krim sou pèp la, tout gang yo nan atwosite. Donk nèg kap vin avèk diskou sa a se pou eseye divize pèp la, pou eseye divize, eklate Bwa Kale a. Pa okipe yo. Men tou, se moun ki gen enterè nan gang yo tou wi. Enben se sa menm wi. Gen 3 ou 4 jounalis ke nou konnen ki nan gang. Sa vle di ke si w al sou YouTube, w al cheche jounalis ki tap di li pare pou l bay gang yo zam, pou mete zam sou moun. Gon seri de jounalis gen menm yon radyo klèman ki nan gang. Donk, jounen jodi a, fò w pa etone ke diskou Ariel la avèk de twa jounalis ki nan gang, se menm diskou avèk oligak yo pou gade ki jan pou kraze mouvman Bwa Kale a. Bwa Kale a pa gen kan politik. Nèg la nan phtk, li nan gang kase ren l. Nèg la nan Lavalas, li nan gang kase ren l. Li nan Inite, li nan gang kase ren l. Nan kèlkeswa kote l ye a, se yon oligak ki nan gang kase ren l. E si son jovenelis? Bon e mwen m pa o kouran gen jovenelis ki nan gang men depi w jwenn youn ki nan gang tout bon e kase ren l wi. Stanley Lucas le mot de la fin se kisa l ye? Bon mwen menm pozisyon m trè klè e prezidan Jovenel Moïse te trè klè. M sonje lè prezidan an pral fè operasyon vilaj de Dye a pou al kraze gang izo a te gen 2 moun ki te kanpe anfas se te Pierre Esperance avèk Dimitri Vob. E finalman lè operasyon an fin fèt epi yo gang nan tiye polisye nou vin aprann ki komisè de polis ki te bay Dimitri Vorbe enfòmasyon sou kijan operasyon an ta pral fèt e l te voye enfòmasyon sa a bay Izo 5 segond ki fè 5 polisye yo mouri. Donk jounen jodi a lè n ap fè bwa kale a fò n pa bliye ke anndan lapolis la gon rezo kriminèl ki fòme de polisye de Fantom 509 ki pran nan lòd nan men Dimitri Vorbe e k ap kolabore a gang yo. Donk nou menm nou ve Bwa Kale a reyisi non asosyasyon sèn ki egziste ant lapolis e pèp la pou ke anvan ane a fini trantèn de gang ki egziste yo eben nou netwaye tout baz yo e mwen menm lèm te gade nan ka Salvadò a Salvadò touye 4500 gang li mete apeprè 41 mil anba kòd yo mete yon prizon spesyal pou yo nan ka pa nou an nou gen poun touye 3000 E gen apeprè 7 mil nou pral mete anba kòd. Nou pa ka mete yo nan prizon nòmal, fò n mete yon prizon spesyal pou yo nan Plèn de Lap. E si w mete yo nan prizon nòmal, y ap sove. E nan lajistis San Salvadò, yo te revoke 80 pousan jij yo ki te nan koripsyon e te nan gang. Nou menm, nou gen apeprè menm kantite jij la ki nan koripsyon e ki nan gang. Goumen kont gang nan Bwa kale, travay lapolis trè enpòtan, men an menm tan tou, netwayaj pouvwa jidisyè a trè enpòtan pou n avanse nan lit kont gang yo. Mèsi Stanley, mèsi pou echanj ou te gen la. Se sur ke moun yo aprann anpil, yo ap kontinye aprann e avèk ou e sou pwoblèm peyi an, sou de, sou de, sou diferan bagay ki ap domine aktyalite an, sa li ekstrèmeman enpòtan. E deja, map di w ou pase yon trè bòn joune. Mèsi pou disponibilite w. Se mwen pou remèsye w Yanick, patriyotism ou, travay ou ap fè la sou chanèl sa pou edikasyon politik lajenès. Travay sa enpòtan e ou menm ki jèn ki sot tande analiz sa yo, si w pa al lekòl ou pa ka fè analiz sa yo. E nan venteyinyèm syèk lan kòm jèn pou reyisi nan kèlkeswa kote w ye a fò w gen konesans nan tèt ou. Barikad pa avni w, se konesans ki nan tèt nou ki avni w. Bondye beni w kenbe la Yanick. Merci anpil babay. Avèk nou se te Stanley Lucas. Nou sot pale sou pwoblèm peyi a, nou sot pale sou diferan e pwen nan moman an la ki ap fè aktyalite ki o centre des debats. E li ekstrèmeman enpòtan pou w toujou rete konekte pou konnen ki evolisyon, ki desizyon, e tou lè lè nèg yo ap fè divèsyon, pwopagand pou konn ekzakteman ki sa bagay lan ye. Nou rive nan yon kafou la kote ke pouvwa Ariel Henry al yon bò, pèp la yon lòt bò. Ariel avèk gouvènman l lan sou wout pou yo atenn objektif pa yo, e pèp lan n ap kontinye konsolide fòs nou, n ap kontinye mete tèt ansanm, N ap kontinye fè feso a pou nou atenn objektif pa nou. Objektif pa popilasyon an, pa pèp lan se kisa l ye? Se rive retabli sekirite andedan peyi an, rive mete kanpe enstitisyon repiblikèn yo, chase andedan Leta a tout kriminèl, tout kowonpi, tout nèg a kravat, bandi a kravat, kap sipòte nèg ak sapat yo, kap sipòte bandi pye atè yo, pou nou efase moun sa yo andedan sistèm nan, e di menm kou kraze sistèm peze souse an, sistèm enperyalis sa, sistèm kote ke depi w malere, w ap stil malere, w ap mouri malere an, sistèm kote ke depi w anba, w anba nèt lan, sistèm kote ke nèg la rantre a de po bouda l andedan enstitisyon leta, andedan pouvwa, epi l soti milyonè. Li soti avèk yon pakèt kay o Kanada, yon pakèt kay o Zetazini. Kote nèg la fin kraze kès leta a, fè detouneman yo nan koripsyon se jamè yo menm, se jamè yo pa janm enplike, se grav akizasyon, se paske yo pa renmen yo, se pwoblèm pèsonèl eksetera eksetera. Ebyen jounen jodi an la, pandan ke chak moun fikse objektif pa yo, ebyen nou menm kòm Ayisyen, nou menm kòm pèp konsyan e kòm pèp souvren, nou aprann konnen kisa k objektif nou, e nou deside pou yon fwa mete tèt nou ansanm pou nou atenn objektif nou fikse nou ansanm. Se t on veritab plezi pou m te avèk ou jodi an nan emisyon an pou m te pote enfòmasyon sa yo pou ou nan lide pou rete konekte, nan lide pou fòme w ak enfòme w pi byen. E m prale, men fòk mwen raple w pwojè e pwojè fèt dè mè lan, pwojè pou nou sipòte 100 fanm nan okazyon fèt dè mè lan pou dènye dimanche nan mwa e nan mwa me an. E gen zanmi ki ekrim ki relem ki di Annik konbyen poum e kòman poum fèl konbyen poum bay etc. Mwen menm mpa di konbyen pou yon moun bay ok se volonte ou se bòn volonte ou genyen pou ede avèk sa w genyen an le peu ke w genyen an jan w ka fèl lan jan w vle fèl lan